Bonsoir, bonjour, sa depan de lè ou gade ti video sa a, si ou se adorateur, ou se adoratrice, donk mwen kapab di ke ou nan yon bòn adrès. Mwen se adorateur Bertin Dorvilmar. Tou dabò kite m pa remèsye Tout zanmi, tout frè, tout sè, tout kòlèg ki deja rejwenn nou sou chanèl sa. Pa bliye chanèl sa nou la pou nou kapab pale de adorasyon. Donk se de adorasyon avèk louwanj, se de sijè sa ke nou pale sou chanèl sa. Ou menm ki apèn rejwenn nou, nou diw mèsi bokou e ou menm kap kontinye rejwenn nou sou chanèl la, Nou deja di yo mèsi e mèsi ankò. Donk jan mwen te di li, sou chanèl sa nou pale de adorasyon e nou gen yon seri de videyo ke nap fè kote ke nap pataje de konsèy avèk adoratè, adoratris yo, avèk meneur de culte yo sou sa ki konsène adorasyon. E jodi a nan ti videyo sa. Nou pral wè 2 konsèy. Donk premye konsèy ke nou ta vle pote avèk adoratè, adoratris yo, avèk menè de kilt yo, premye konsèy la se chèche devlope yon entimite avèk Dye. Chèche devlope yon entimite avèk Dye paske ladorasyon menm ki sa li ye se nou te kapab di c'est une rencontre avec Dieu donk si l'adoration c'est une rencontre avec Dieu ou menm ki se yon meneur de culte ou la pou kapab ede piblik Ou kanpe devan l lan pou ede yo a rankontre avèk Dye. Ou la pou oryante yo pou yo rive adore Bondye, donk pou yo rankontre avèk Dye. Donk si ou la pou oryante yon foul moun, yon piblik pou rankontre avèk Dye, fodrètilbyen ke ou menm ou devlope abitid, ou devlope abitid la jan nou di l, pou rankontre de manyè pèsonèl avèk Dye. Paske ou pa ka. kondwi yon pèp nan yon wout ke ou menm ou pa eksperimante. Se sa k fè li trè enpòtan antanke adoratè, adoratris, antanke moun k ap kondwi pèp Bondye a dan ladorasyon, li trè enpòtan ou menm pèsonèlman pou devlope yon entimite pèsonèl avèk Dye. Dezyèm konsèy ke nou vle pote pou ou jodi a, n ap ankouraje w pou w toujou antan ke adoratè, adoratris, antan ke meneur de culte, n ap ankouraje w pou w toujou gen yon preparasyon kontinyèl. Se dezyèm konsèy la. Se prepare w de manyè kontinyèl. Donk petèt ou ka fè pati de yon legliz lokal, ou di mwens yo kapab ou kapab yon yon meneur de culte ke yo abitye konn envite pou al mennen culte nan yon lòt asanble kèlkonk. Se pa lè petèt nan legliz kote ou pèsevere a ou aprann ke w sou pwogram, se pa lè petèt ou resevwa yon lèt denvitasyon ke w pral prepare w. Donk li trè enpòtan pou w prepare w de manyè kontinyèl. Donk chak jou ou sipoze an preparasyon. Donk w ap prepare w pou ke a nenpòt. Kèl moman antan ke adoratè, adoratris, antan ke meneur de culte ke yo fè apèl a ou menm pou ou kapab prè pou ou reponn prezan. Mèsi bokou a tout moun ki pran ti tan pou gade ti video sa, nou pwomèt ou pou nou toujou pote de konsèy pou ou paske chanèl youtube sa li la pou nou kapab parle de adorasyon. Donk nou te pote de konsèy pou ou jodi a, premye konsèy la se. Chèche pa devlope yon entimite avèk Bondye antanke moun ki aple pou kondwi le peuple de Dieu dans l'adoration e dezyèm konsèy la se chèche a genyen yon preparasyon de manyè kontinyèl. Nou remèsye tout moun ki tap gade ti videyo sa, non pam se Adoratè Bertin Dorvilmore, nou ankourajew a pataje videyo sa a Kite dè kòmantè, siw gen dè kestyon ou kapab toujou poze an kòmantè nan videyo sa e nap fè nou le plezi pou nou kapab reponn avèk kestyonw yo. Donk pataje videyo a avèk yon lòt moun konsa pou nou kapab rankontre an pli gran nonb sou chanèl sa pou nou kontinye avèk travay la. Bondye beniw a trè byento pou yn pwochèn videyo. Au revoir.